M voye w bal la epi bal la sòti la Ou wè k la Si yon moun ba w kout pren la w Si yon moun ba w kout pren la w ta dwe mouri. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tou sa kap pase nan peyi dayiti ak rès mond lan Se rete konekte chèn pa w la ki se RL Prod. Nan RL Prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn pa w la, RL Prod. RL Prod, se la chèn di moman. ka viv, yon peyi tout moun ap kouri kite l, gad imilyasyon nou sot pran anba pon Texas, gad imilyasyon nap pran an République Dominicaine la, frè nou a sè nou kouri kite peyi a al Chili, al Brezil, jenn fanm a jenn gason ki chaje konesans ki ta ki ta kapab itil peyi a, men yo dèyè al an Repiblik Dominikèn. Sa nou fè avèk konesans sa yo e n ap fè diskriminasyon? Se poutèt sa n ap goumen pou yon lòt sosyete ki pi jis. Yon sosyete, konesans ou an, li pa la pou l met kòb lan pòch ou sèlman, paske si w gen konesans fò w gen kòb, men li la pou l sèvi moun ki pi mal yo. Li la e ke pou nou chanje peyi sa. E an gwo, nan sistèm santi, sistèm kowonpi ki la a, m pa gen okenn anbisyon politik. Ki pi gwo rèv Jimmy Cherizier pou peyi Dayiti? E pi gwo rèv mwen pou peyi Dayiti, se on maten m leve lè m ap tande nouvèl, m pa tande moun k ap kriye nan radyo paske yo kidnape fanmi yo, yo vyole yo. Pi gwo rèv mwen nan peyi Dayiti, se wè E jenn fanm a jenn gason, sispann chita sou tèt mi ap bay blag, ap fimen bòz. Pi gwo rèv mwen pou Ayiti, se wè ke yon ekip jenn ti gason gen zam lan men yo, men okontrè, yo ka toujou gen zam lan e ke pou yo sèvi peyi an, kòmsi e, e, lapolis, lame, e ke jodi an, e ke jenn mesye sa yo kapab itil peyi a yon pakèt bagay. Rèv mwen pou Ayiti, se yon lè m antre Lasalin, M wè moun yo ap dòmi nan yon kay ki desan. Nan yon kay kote ke e paske m di w se yon ti farinay lapli tonbe la, kochon an kraze pak la, li antre anndan kay moun yo. Moun nan kouche yon bò, kochon an kouche yon bò. Se goumen pou yon lòt Ayiti. Rèv mwen, le jou m wè peyi sa a gen travay, le jou m wè peyi sa a gen bon jan dlo potab, gen bon jan inivèsite, lè sa a m ap di men Ayiti ke m te swete a, men Ayiti m t ap goumen pou li an. Èske w panse si yon jou Babekyou ta deside fè yon deplase oubyen retire kò l, èske w panse Jenèf ap toujou rete soude? E m panse ke nou pa etènèl, to ou ta n ap oblije kòmsi ba yon lòt moun kòn nan. Men, jodi a, nou nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi aleman yon man tout, nou ap goumen E n ap travay, menm si youn nan nou pa ta la, e ke pou strikti sa a, pou l toujou egziste. Paske G9, fòs revolisyonè G9 an fanmi e alye man youn man e tout, se pou pèp la. Se fòs k ap goumen pou jwenn lekòl la. Se fòs k ap goumen pou jwenn dlo potab la. Se fòs k ap goumen pou anpeche peyi sa a gen, gen, gen kidnaping nan. Se fòs k ap goumen pou yon Ayiti kote ke, ou konprann mwen, e jenn fanm a jenn gason santi yo fyè e ke nou se Ayisyen. Babekyou, mwen gen yon kestyon pou ou la ki vrèman enpòtan. Paske gen anpil fan ki pa gen posiblite pou yo poze w kestyon sa a, men yo menm yo fè nou pa de kestyon sa a, atravè fan sa yo, nou vini avèk kestyon sa a pou ou. Eske ou kapab eksplike nou Et autre chose encore, e nou gen 2 critères pou fè pati de Genève. E nou toujou repete l. On katye nou wè k gen kidnapping, moun pa menm bezwen poze kesyon sa menm. Depi nou wè on zòn y ap kidnape moun ladan l li pa nan Genève. Paske nou menm nan Genève e ke nou di nou pa nan kidnapping. E nou kanpe dèyè sa. E Ti Lapli se moun mwen pale plus nan 2 mesye sa yo. Ti lapli m konn m kòmanse pale a ti lapli a minwi li 3 zè di maten mwen m a ti lapli ap pale toujou men dyalòg yo te toujou sou sa fòk nou goumen kont sistèm sa fò w ede m goumen kont sistèm sa e nèg sa yo mechan nèg yo pa renmen peyi a gade nou met tèt nou ansanm tankou nèg yo ankadre nou yo di se pou gouvènman monchè fòk nou fè yon jan pou nou pou nou pa janm goumen antre nou monchè m ta swete w pa janm leve gè ak Krisla ankò E dyalòg mwen atis lapli ete sa. Ete moun mwen te konn pale plis. Izo m konn pale avèl men se pa menm dyalòg ke m konn gen ak ti lapli. M panse ke mesye yo e 2 granmoun yo ye e jodi a yo chwazi ke yo pa nan jenèf m pa gen pou m kòmante sou sa. Yo jis chwazi pa al nan jenèf menm jan nenpòt lòt alye ka chwazi kite jenèf. Men nou pa pale depi lè yo deside kite jenèf la nou pa pale ankò. E nou te konn pale mwen m ak ti lapli nou konbyen tan nou ka gen n pa pale la. Sa ka rive n gen yon mwa depi nou pa pale. M panse ke mwen matilapli te konn pale e nan dènye entèvansyon m fè yo kote ke m pale de kidnaping petèt gen moun ki mal rapòte yo bay tilapli e ke tilapli li menm tou li ka fon movèz lekti de sa m di an e ke mwen di yon bagay ki senp mwen di ke jodi a tout moun konnen kote ki gen kidnaping yo li klè pa gen manti ladan l tout moun konnen kote ki gen kidnaping yo kounye an mwen menm mwen te toujou di Leta pa ka rezoud sa gen la avèk kout zam. E menm jan m toujou ap pwone kòm si pou ti lapli, pou izo, pou yo fè lapè avèk kris la. Paske zam pap ka rezoud sa. Okontrè m toujou di nèg yo, tout bal sa yo, tout zam sa yo nap goumen youn ak lòt. Moun gran ravin ap mouri, moun ti bwa ap mouri, moun vilaj de dye ap mouri. Pito n te pran bouch zam sa yo ansanm nou te vire l sou siwo libanè yo. M tap kontan. Pito n te pran bouch zam sa yo ansanm nou vire l sou politisyen tradisyonèl yo m tap kontan paske se nèg sa yo ki ki met peyi a nan eta l ye la boujwa santi melanje avèk politisyen santi kounye a m renmen sa m te di m te di tout moun konn kote ki gen kidnaping yo e nou menm nan jenèf nou pa nan kidnaping petèt ti lapli fache poutèt sa epi depi lò nou pa jan li pa janm nou pa janm pale men dabitid se te mwen m ki te konn rele ti lapli pi souvan. Kòmsi, m konnen mwen menm nan nan antanke lidè e pòt pawòl G9, m se nèg ki toujou ap pale a tout mesye yo. M se nèg ki toujou k ap e e mwen k ap pran telefòn mwen pou m rele tout nèg. E ke se mwen ki te konn rele Ti Lapli pi souvan. E ke depi aprè deklarasyon sa a, m kwè l te fè yon entèvyou tou avèk RL Prod e. Bon, depi lè a nou pa pale, men mwen menm m son moun ki rete ouvè o dyalòg, depi gen posiblite pou m pale avèk on nèg e pou lapè, tankou si m ta jwenn on opòtinite pou m pale avèk Ti Lapli pou fè lapè nan twazyèm nan, m ap twò kontan pale avè l. Si m ta jwenn on opòtinite pou m pale avèk Ti Lapli pou nou met tèt nou ansanm, pou nou vire bouch zam yo sou siwo libanè a politisyen santi yo, m ap toujou eksplwate opòtinite sa. Men, depi lè a nou pa pale, M pa gen okenn pwoblèm pèsonèl a mesye yo, mwen jis di yon bagay ki, mwen di yon bagay ki jis e m kanpe dèyè l. Jenèf pa nan kidnaping. Ebyen pou w nan kidnaping ou pa nan Jenèf. Senp tankou bonjou. Eske Babekyou prè pou l ta fè lapè avèk nèg Bèlè yo? Mwen di w li deja. E pou Ayiti, pou patwon sa a m gen k rele Ayiti an, pou manman sa a m gen ki rele Ayiti a, pou fanm dous sa a Eske pa gen yon sèman ke nèg sa li menm li prete pou l respekte yon seri de prensip ke Jenèf li menm li etabli? Pa gen okenn kòd deontoloji pou antre nan Jenèf. Jenèf la se yon filozofi li ye. Se yon, kòman m ta eksplike w sa? E pa yon filozofi non m t ap di. Se yon, se yon, se yon, se yon mouvman e politik li ye. Men ki baze sou, sou de, sou, sou, sou de ideyoloji e ke, men nou gen zam. Ok? Se sa Jenèf lan ye. E pou antre nan G9, e youn nan pi gwo kritè ke nou sansib pou li pou yon nèg antre nan G9, premyèman, fòk ou pa e ou pa nan ou pa nan kidnaping. Sa nou nou pa nou pa ladan l menm. Dezyèm bagay ankò, fòk nou gen kapasite pou nou dyaloge. Paske nan G9, kontrèman avèk sa moun panse, G9 se yon lidèchip kolektif li ye. On grenn moun pa ka deside nan Jenèf. M pa ka deside m di, ah, an e, an n fè manifestasyon. Non. Sa Jenèf pa fonksyone konsa. Pou on manifestasyon fèt, se tout Jenèf yo, a tout alye yo, ki reyini, enpi nou di mesye fòk nou fè manifestasyon. Manifestasyon kont ki sa? Nan manifestasyon, ki sa nou pral denonse? Enpi, a pati de, a pati de moman sa a, lè tout, nou tout fin tonbe dakò, enpi, nou òganize manifestasyon an. E, an gwo, se sa. E ou pa gen yon ou pa gen yon sèman ou fè pou antre nan Jenèf, ou pa gen yon kòd yon yon bagay pou respekte. Li klè kòmsi ou kòmanse avèk pa an banm pran egzanp avè'w, depi lè bagay sa kidnaping sa ou kòmanse nou te konn toujou dyaloge mesye fò n fè yon jan, fò n jwenn yon fòmil pou n kanpe sou kidnaping nan, mesye l pa bon nou konn sa yo yo pral pale Jenèf mal, fò n kanpe sou li. Men l pèsiste l pèsiste l pèsiste, nou vin o nou vin oblije pran yon desizyon kote ke nou oblije di bon e ke tèl gwoup nèg pa nan Jenèf. Men, di nèg la pa nan Jenèf la, e pa paske nèg la, paske e menm geto yo, se menm pwoblèm yo. Menm sa nèg yo ap andire a, e li n ap andire tou. Sa vle di nou pa t gen okenn rezon pou nou te di tèl gwoup nèg pa nan Jenèf. Men si apre tout dyalòg ki fèt, e ke kote n ap di misye kidnaping nan pa bon. E m ap toujou kanpe dèyè sa a. Pa gen yon peyi ki ka devlope avèk kidnaping. Pa gon peyi k ka avanse. E ki moun ankò k ap kidnape? Se dyaspora a, moun ki fè 25 an, 30 an, k ap pase mizè, ki resi ekonomize yon degouden. E li yo kidnape. Se moun nan klas mwayèn nan ki gen ti biznis li e ke ki fè efò, k achte yon machin e ke paske nou wè l se yon bèl machin nou kidnape l. Men, vrè moun ki ta merite kidnape yo, vrè vòlè k met peyi a nan eta sa, pil siwo libanè, pil gwoup gang sa yo. ki kraze peyi a e yo ki ta merite sa. Malgre nou di ke pa gen peyi ki ka devlope avèk kidnaping, men nou gade moun ki ta dwe viktim de kidnaping yo e pa yo ki viktim de li. De se fè kounye a nou menm nou oblije tranche, nou di ke yon nèg k ap fè kidnaping ou pa nan Jenèf. Li senp. Ou pa gen okenn kòd deontoloji men depi ou pran desizyon ou fè wout ou e ke kote ke nou menm nan Jenèf nou pa ka pale avè w. E pa pou di w nou ba w lòd paske nan Jenèf pa gen lòd. Se yon lidèchip kolektif. Wap fon bagay, nou fè konferans kòl, oubyen nou fon reyinyon, mesye tèl bagay pa bon. Ou fèl yon premyè fwa, yon dezyèm fwa, yon twazyèm fwa, yon katriyèm fwa, finalman nou oblije tranche nou menm. Babekyou ou sot di yon pawòl la, ou di ke nou gen zam nan men nou. Men, si w pèmèt mwen poze yon kesyon, ki kote nou jwenn ak zam sa yo? Eee, pou yon rezon estratejik, M chwazi pa reponn kesyon sa. Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm ou gen tout dwa w pou pa reponn. Men, Jimmy Cherizier, ann pale de, nou pa pale de lidè e pòt pawòl G9, men ann pale de pèsonaj la. Ki sa w fè kòm lwazi? E, m te konn distrè mwen, m jwe ti foutbòl mwen, m konn bat ti boul mwen tou, m konn fè ti distrè m nan ti baskètbòl mwen. E, mwen konnen avèk tèlman tèt lala epi laj tou, m di w 44 an, M gade anpil dokimantè sou Thomas Sankara. M li kèk moun wi la nan moman yo la. Gen yon kestyon m ta pral poze w men nou kite l pou yon lòt okazyon paske m wè w gen tan reponn li. Men si Jimmy Cherizier t ap voye yon dènye mo pou nou kapab di Pou moun kap gadel partout dans le monde e fok nou di dans la diaspora haïtienne nou remake e yon yon yon yon yon lanmou ki vrèman ap degaje lakay moun ki nan diaspora yo pou Babekyou si w gon mo w tap voye pou moun sa yo se kisa l tap ye? E diaspora yo m vle nou konnen ke Nou pa la sèlman pou lè gen batèm, nou pa la sèlman pou lè gen maryaj, nou pa la sèlman pou lè gen kominyon, nou pa la sèlman pou peye kay, nou pa la sèlman pou lè gen fèt ti zanmi, ti mennaj, pitit, madanm, manman, frè, sè. Jodi a nou vo plis ke sa. E retounen vin patisipe nan goumen sa a. Paske. Ensekirite nou wè k gen la jodi a, se yo k mete l. Lè m ap pale de yo, m ap pale de boujwa santi, boujwa kowonpi yo melanje avèk politisyen yo. Yo met ensekirite sa yo pou fè nou pè, pou n pa janm tounen lakay nou. E jodi a, m ap pale avèk pèp ayisyen an an jeneral. Batay sa ke m ap mennen an, li pa okenn batay phtk. Pa okipe okenn moun k ap fè nou kwè ke Jimmy Cherizier e phtk. Pa okipe okenn moun k ap fè nou kwè ke Barbecue se jovenelis. Lè moun sa yo tap fè milyon yo nou pat la se poutèt sa jodi a nou menm non sèlman nap mande lajan CIRH la nap mande lajan petro karibe a non sèlman nap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse men nap mande jistis pou tout moun yo asasinen nan katye popilè yo tou. Nap mande jistis pou tout ayisyen ke yo asasinen nan peyi an. Tankou samdi si Dye ve kap vin la nou pral fè antèman yon timoun 10 an e nap gen pou nou wè video yo sou tout rezo yo, yon timoun 10 an ke cha blende an li parèt nan fò dimanch lan tirel tou yon timoun 10 an. Sa vle di timoun sa mpa kwè moun ka vin di li te gen zam lan menl te ka vin di timoun sa mouri pou yon sèl bagay jis paskel se timoun fò dimanch. Jis paskel se timoun katye popilè. Paske lè mesye yo parèt nan cha yo ouvè kout bal e la la la vyolans. Ne fè k'anjandre la vyolans. Chak fwa nou vyolan avèk pèp la konsa pèp la ap vyolan tou e sitou nou menm nou sòti nan matris pèp la. Sa m vle di pou chak grenn Ayisyen k'ap gade nou la, sipòte fòs revolisyonè G 9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Pa okipe moun k'ap fè nou kwè ke nou se gang. Pa okipe moun k'ap fè nou kwè nou se bandi. Dayè, Desalin yo te pran 60 an yo pat ka site non l Paske yo te pran Dessalines pou pi gwo bandi, pi gwo gang ki te gen. Nelson Mandela al nan prizon, li pa t al kòm, li pa t al nan prizon tankou yon gran lidè. Li t al nan prizon yo te di e teworis li te ye. Paske depi w ap goumen kont sistèm santi a, depi w ap goumen kont sistèm apartheid la, depi w ap goumen kont sistèm jenosidè lan, yo fè w pase pou teworis, yo fè w pase pou gang, yo fè w pase pou bandi. Se sistèm sa a ki itilize òganizasyon dwa moun, se sistèm sa a ki itilize. e anpil lajan paske yo gen kòb yo ka peye medya yo ka peye gwo jounal entènasyonal pou fè lòbi kont mwen se moun sa yo ki peye moun sou rezo sosyo pou detwi karaktè m ki banm etikèt chèf gang ki banm etikèt bandi an men jodi a nou pa pè sa si mande dlo potab si mande bon jan kay si mande bon jan lekòl pwofesyonèl si mande bon jan lekòl primè Si mande bon jan inivèsite. Si mande sekirite pou pèp ayisyen an. Si M ap di aba kidnaping. Si m ap di aba vòlè. Sa fè de mwen, on chèf gang. Sa fè de mwen, on asasen, on kriminèl. Mwen prè pou m mouri asasen e kriminèl. Paske batay fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout ap fè a, se batay nou chak grenn ayisyen. Mesaj mwen an se, ede nou, sipòte nou, enpi, Pa gen revolisyon ki fèt nan chita sou rezo sosyo. Bagay yo fè nou mal, fòk nou pale yo. Ou wè n ap swiv toujou. Nou poko pale de mesye yo k moute manje 17 otè. N ap vini. Moun yo nan faktori a n ap souse san yo. Nou pral vini. Nèg ki pran pri kamyonèt, pri moto yo k moute yo, n ap vini. Paske jodi a batay pa nou an se pou chak grenn Ayisyen viv anpè. Se pou peyi Dayiti rale yon souf, pou dyaspora ka vin envesti, pou envestisè yo ka sòti tout kote dan lemond pou yo vin envesti. Jodi a sistèm ki la a pa dakò konkirans. Jodi a 5 pou san moun ki gen richès peyi a pa dakò nou menm dyaspora vin envesti. Pa janm gon boujwazi nèg isi. Jodi a mesaj pa non se sak bay kè kase a. Nap goumen pou gon boujwazi nèg e pa paske n gen pwoblèm a moun ki gen koulè. Men nap goumen pou nou jwenn on Ayiti kote ke tout moun gen menm dwa ladan l richès peyi a pataje avèk pitit peyi an. Kidonk moun kap travay nan faktori yo ka kòmanse espere yon bagay paske nan jou kap vini la yo nou pral pran revandikasyon yo. E nap charye tout revandikasyon pèp ayisyen an an jeneral. Ke se moun kap travay nan faktori yo, nou pral mete tèt nou avèk yo pou nou jwenn yon lavi miyò pou yo. Ke se nèg ki moute pri manje di sèt otè, nou pral goumen pou nou desann pri manje a. Ke se nèg ki ap fè politik avèk mizè pèp la, nap goumen kont ou. Jodi a e sak fè nan kòmansman entèvyou an m te di w ke nou pa gon pwoblèm pèsonal avèk Ariel Henry. Ariel Henry nou jis mande depa l se paske non l site nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Si non Ariel pa site nan asasina Prezidan Jovenel Moïse nou pa tap janm mande depa l. Paske nou menm nou pa gen gwoup moun nan politik, nou pa gen moun n ap sipòte, nou pa jovenelis, nou pa phtk jan n di an. Batay pa nou an se yon batay peyi. Tout moun nan peyi a ki gen yon revandikasyon yo mèt poze yo n ap rive E nap met tèt nou ansanm avè yo pou nou fè revandikasyon sa yo pase. Eske Babekyou pa konn chita pale avèk de otorite nasyonal e entènasyonal? E pou yon rezon stratejik m pap reponn kesyon. M te sere kesyon sa yo pou m ka klotire entèvyou a. Ou te di m ke w distrè w nan foutbòl. Ki jwè foutbòl ou pi renmen? E ki ekip ou pi renmen? E yèswa ekip mwen an fè 0 0. E jwè m pi renmen pa rapò a laj mwen e te Maradona. Bon Maradona mouri. Men l kite yon moun ki pi fò pase l toujou ki se Lionel Messi. Sa e jwè kè m. Ou konprann? Se yon jwè foutbòl m renmen. Ekip mwen se Ajantin. E o kòmansman m te fanatik malad men jodi a premye ekip mwen genyen se se Ayiti. Ou konnen men nou pa ka bay tèt nou manti pou n ap fè ipokrizi tou ou konprann mwen nou pa ipokrit nou menm. Ekip mwen se Ajantin, jwè m se Messi men ekip peyi m nan Ayiti lè l ap jwe m toujou kanpe dèyè Ayiti nenpòt jan sa ye m toujou sipòte l e jwè ayisyen m pi renmen an E nèg Leyogàn, paske konn manman m e moun Leyogàn, bon m pap menm ka site non l menm, paske m ka site non foutbolè a epi w tande yo di e foutbolè sa a nan gang avèk Babekyou. Men jwè m renmen an se yon jwè Leyogàn li ye, li konn kiyès. Pandan Babekyou te malad foutbòl, sa poko rive w Ajantin te di nan moman ke w te. E lè m te pi jèn, kòmsi sa te konn afekte m. Men jodi a la m pa ajanten, m jis renmen yon ekip. E Ajantin pèdi, nan li menm, li genyen tou. Nan li menm. Jodi a m pa pral antre nan diskisyon a moun pou Ajantin. M jis se fanatik yon ekip, menm jan a tout moun, m fanatik Ajantin. Men m pa gen anyen kòmsi pou mwen tankou si Ajantin pèdi la m gen pwoblèm. Wi lè m te pi jèn, m pa va bay manti kòmsi lè m te pi jèn, koup di mond 2002, èske w konprann jan m di w lan? Koup di mond 98, lè Ajantin elimine, m kouche, m pran kabann, dlo sot nan zye m. Jodi a e pa menm moun nan, jodi a m gen yon sèl ekip ki nan kè m. Ki se Ayiti, men m gen yon ekip m fanatik li ki se Ajantin. Dakò Jimmy Cherizier, se te yon plezi pou nou te genyen w sou plato RL Prod pou nou te pale e sitou pou nou te pote kèlke eklèsisman sou yon seri de bagay ke moun yo di. Nou menm nou mete pye nou atè e yon fason pou nou mete les points sur les i, pou nou mete limyè oubyen fikse pwojektè nou sou zòn donb yo, yon fason pou nou retire moun yo nan dout, yon fason pou nou retire moun yo nan sa ke y ap pote ba yo su lè rezo sosyo. Bon, Babekyou, nou prale, ki dènye mo ou? E m ap remèsye e ou menm spesyalman ki fè deplasman, e m ap remèsye tout entènot yo, m ap remèsye RL prod ki ban m opòtinite pou mwen pale avèk e pèp ayisyen an. Paske nou gen mwen anpil moun swiv nou. E dènye mo m pou pèp ayisyen an, li pa ka yon dènye mo paske m poko ap mouri. Eske m ap mouri kounye a? M poko ap mouri e m ta renmen moutre moun yo sa. Ou wè kote m pran yon bal? M pran yon bal la. Ou wè, m pran yon bal la. Epi bal la sòti la. Ou wè k la, si yon moun ba w yon kout pren la w, si yon moun ba w yon kout pren la w ta dwe mouri. Bon Babekyou nou nou poko ka fèmen nou poko ka fèmen emisyon non nou ta pral fèmen Babekyou men kounya la pandan w montre m kote w pran bal sa fon ti leve pou moun yo wè ankò men sak pase menm ou poko leve l ankò men sak pase menm paske lè w pran yon bal nan ling sa menm men w ta sipoze tonbe m pral eksplike w sa ou wè kote m pran bal la la si w pran yon kout pren la w sipoze mouri si w pran yon kout pren la w ta sipoze mouri Mwen mwen pran yon bal la m pa mouri sa vle di kisa sa vle di gran achitèk lan gon misyon l voye m vin fè m poko akonpli misyon an ki misyon l ye se libere peyi dayiti anba grif boujwa santi yo se libere peyi dayiti anba grif politisyen tradisyonèl yo se libere peyi dayiti e ke pou dyaspora yo kapab antre vin envesti se libere peyi dayiti e ke pou moun lasalin moun site solèy moun E ba Dèlma kapab gen bon jan kay pou yo rete. Ee emisyon an ap oblije fini l. Ee. Pase fòk nou ale. Mèsi anpil pou okazyon an. E dyaspora yo m renmen nou anpil, pèp ayisyen m renmen nou anpil. Enpi jan n toujou di l lan, sipòte fòs revolisyonè Jenèf an fanmi alye manyen youn manyen tout. Nou pa okenn phtk, nou pa okenn jovenelis, nou pa okenn ee ee opozisyon, nou pa gen bòs, Boss nou se peyi dayiti, batay nap fè a se pou nou pè se pou nou menm pèp ayisyen. Ankò yon fwa mèsi enpi nou konn sa l ye deja, Jimmy Cherizier Barbecue, kanpe goumen l ye. Kanpe goumen l ye tonton.